Bonjou bonswa tout moun tou depan de ki kote ou konekte n sou latè a n kontan ansanm avè w ou konekte chanèl enfòmasyon an sofia tv 83. Se moman pou m prezante n prensipal pwen ki pral fè esansyèl nan aktyalite a. Depi kèk jou yon eskandal pete nan peyi a aprè yo fin jwenn madanm delege a ak yon kantite bal nan machin ni ki tap soti an Repiblik Dominikèn. Kote nap pale a la dosye a pi konplike si n ta tande deklarasyon 2 mari mane sa yo kote youn ap tire voye akize youn lòt nan zafè kagezon bal sa a e yo di se pa premye fwa mane sa ap pote bal pou chile yon kanbiz trè koni Nan Bèladè, anpil moun rekonèt men yo di Chilè se yon bandi notwa. Si m ta di w, ou pap konprann? Vanessa ansyen manman pitit Chilè akize l jodi a, antre verite ak mansonj, n ap tann aparisyon dcpj prese prese nan dosye sa, kote yo pral jere Manessa e laverite yo pap pran tan pou l eklate sou gwo dosye sa ak kantite bal ki soti an Repiblik Dominikèn pou vin fè zak an Ayiti epi bay bandi bal. Rete la, pa deplase, deklarasyon Demary Mane sa yo ap twoke kòn yo, dosye bal sa a ki soti Sendomeng epi rantre ann Ayiti. Ou konekte pi gwo rezo a chanèl enfòmasyon an se Sofia TV 83. Rete la avèk nou bon chilè nou, nou pa pral fè yon tak o tak non men fòk limyè fòk limyè fèt paske sa a se 22 mil 160 kadav. e ki ta pral rive sou si ta pral rive sou teritwa dakò e nan pral mande Joachin Yvanovsky e piske lap tande w la Joachin ou tande e e Schiller ki di ke se se pa li menm li pa gen anyen pou wè nan nan dosye sa a. Wi m tap tande e e se te yo te di l ke se te pou pou kesyon e e e e bagay otèl la ki fè l ki pran ki fè l te pran l e lè lap rive nan pòt e e e e pou li soti sou pou lal sou teritwa ayisyen an epi se front kanpe l donk se de la ke li pral konnen ke se te bal ke bagay ki te nan machin nan te ye se te katouch ke l te donk sa vle di ou kenbe menm deklarasyon sa a toujou ekzakteman m kenbe menm deklarasyon an se pa li ki enpòtan se ke menm nan oditwa ke nan ti pale ke yo te gen avèk Manessa nan odisyon ke yo fè pou li. Li se menm deklarasyon sa ke li fè. Donk sa mwen di yo m pa vle pou Chilè panse ke se mwen menm ki di yo, mwen repete pa ke Mane sa li menm di. Paske mwen pa te ansanm avèk Mane sa, mwen pa t la, gen de bagay ke an reyalite mwen pa konnen, mwen fè ke repete jan m te di l yè, sa Mane sa di. Donk Mane sa li menm jiska mentenan li pa mouri, li pa mouri, e se nan gadavi ke li ye, e jis. prèv di kontrè e pwosesis jidisyè yo ap avanse y ap avanse nòmalman donk m panse ke gon tan k ap rive y ap gen yon limyè kanmenm k ap fèt sou sa pou yo di wi se te entèl non se pa t entèl men pa gon kesyon de wi. Delege eske ou okouran ke madanm ou konn abitye transpòte zam pou chiller deja? Non. Mwen pa pran tou lage sa. Piske mwen gen yon oditeur, mwen gen yon oditeur byen avize ki ap viv Belader ki fè konnen ke ou tèlman konnen ke Schiller ap itilize madanm ou nan transpòte zam de République Dominicaine a Ayiti, e sa pa gen lontan depi ou bat madanm ou pou menm bagay sa yo. Ou ka konfime oubyen enfime enfòmasyon sa? Bat, bat madanm mwen? Wi. Paske w tèlman konnen ke chilè ap itilize l nan fè trafik zam de fwontyè lari a a Ayiti. Lè m bat madanm mwen, ou konn kijan m bat li, se lè m di l cheri ou konte pou mwen, mwen renmen w anpil, mèsi pou de bèl pitit ke w ban mwen, se konsa m bat madanm mwen. Kèl djèt li menm? Bon, paske sa a se kanmenm se pa de enfòmasyon ke nou verifye, mwen sèlman poze w kesyon pou w te kapab reyaji. Ok. Donk, ou tande, ou tande, ou tande Schiller ki li menm di ke se yon Dominiken ki abitye vann gaz, ke se pou li madanm nou, se li menm ki ta bay madanm nou machandiz sa yo. Ou tande gason sa a? Ankò mye, ankò mye, E si chilè gen sa kòm pis m panse li ap ede paske m panse e pa sansibilite pou manman 3 pitit ke l genyen o li ap pral ede pou ke lè dosye a rive sou Ayiti epi gen de gen de gen de deklarasyon ke li ka fè ki pou pèmèt ke yo jwenn dominiken paske e m panse ke sa ap ede. lajistis dominikèn tou pou kontinye sou mennen ankèt sou sa k pase a e pou yo kapab jwenn moun sa a k te pote ansanm 22160 katouch sa a bay Manessa pou pote desann Beladè jan Manessa te di pou l pote l bay Chilè ankò la. Edem panse ke se yon bon pis kanmenm. Dakò. Wi, Chilè ou la? Telefòn li envre kenbel pou dcpj ka jwenn kontak kote mwen mte dil mte dil bay brat chak 2 brat pou yo bay lakay mwen oubyen nan otèl la kotew di a jodi a mpa gen pwoblèm non sa son bagay ki ka ki ka regle alèz wi. Si se pèmi, si se pèmi. Ivanovski. Eeh si se pèmi. Si se pèmi. Jilbè, m pa vle pou pou w fè l konsa non frè, kòmsi pou w mete yon bagay de jalouzi, paske jan m te di l yè nou. Dve ansanm Belader gen de bagay ke nou paka rive ladann an bon jèn jan swa m te a on fi oubyen ou menm te a on fi sa paka koze on diskisyon li te enpòtan pou mwen pou mwen te eklèsi l pou ou pa an nou pa fè sa. Pa gen jalouzi donk ou menm ou sèlman ap repete sa madanm ou di w. Egzakteman sa Macky sa di e se sa li bay tou nan odisyon ke yo te gen avèk li donk se yon bagay ki ekri e se sou li ke lajistis dominikèn jiska mentnan ap avanse e pou yo kapab mennen ankèt tou sou menm bon se pa de bagay ke m ta sipoze di men m ap di l sou machin ki te vin pote paske zòn Kafou a ladan l sou machin ki te vin pote bwat la bay Manessa se de bagay ki ap avanse mwen m panse ke sa ankò machann gaz la Yon otorite. Bon, sa m pa rantre ladan l. M pa konnen l vrèman. Men mwen menm, mwen menm, mwen menm kòm aktyèl mari Manisa, m pa menm genyen otorizasyon pou mwen wè l. M pote manje pou li, pote rad, pote bagay pou li chanje. Nan minit m ap pale avè w la, men tibebe a avèk mwen la. Menm tibebe a pa gen chans pou li tete manman an k bay jiska mentnan l pa sevre, sèlman tete a li pran. Men l avèk mwen la, li pa menm gen chans. Men an tou ka. Ok men men Ivanovski se pa voice non Schiller te voye bay madanm se nan sou WhatsApp li te relel kisa w di? WhatsApp sou WhatsApp se sa Manessa te di mwen. Ok ok ok Schiller dako anben bann fini nou la Schiller mèsi anpil. Nan nan lundi a ou te la tou lè lè Schiller te wè madanm ou an? Bon sil wèl m pa konnen, nòmalman lèm al travay m desann nan maten poum al travay nan laprè midi m monte paske janm te di yè mwen mwen gen responsabilite sou trelè gaz ki gen pou yo antre pou kite pou antre sou tèritwa e ayisyen an se yon yon yon konpwomi antre 2 leta e 2 lil la. Donk mwen menm lè m retounen dan laprèmidi mwen te gen responsabilite lè bakòp e udmo vini pou yo te travèse e te trelè gaz yo. Mwen menm mwen te gen responsabilite pou m te fè yo soti sou fwontyè la pou m te remèt yo an tèritwa dominiken epi padon ayisyen epi a tousuit aprè mwen mwen tou mwen tou rantre lakay mwen sou sou Eliasmine pou m vin mennen fanmi lan vini. Donk se se se konsa donk m pa konnen si Chile wè l pandan n ap pase al ta toujou wè l se nan fwontyè a. e li li sil t ye nan fontyè a li te wèl li ka toujou wè machin nan li pandan lap pase men kanpe pale pat gen yon bagay konsa. Salye salye Mwen salye tande lè ke salye m Mwen panse mwen yo toulede toujou moute desann ansanm mwen panse misye te la paske se misye ak papa m Mwen salye papa m nan dekap Ok ok. Manzè, madam nan di ke yon moun pal ki konn vann li gaz nan Eliastin nan ki bal bwat la, li di lap rele yon moun pou pranl nan menl bò baryè a. Se sa ki di e se sa Vava di li menm kòm sa mte tandel li di e sal te di vrèman mtap swiv entèvyou pal li di ke madam nan fon erè li te dwe gade sak anndan bwat la men mwen menm pat non mwen pat non men yè e sa fèm chache mwayen kontak Razifah poum fè kontak avè nou. Pase yè m tande vava li menm li di ke madanm nan li se mont ki bal bwat kòm madanm nan li menm li andedan la kounya la sil te deyò poul te parèt poul ka di eske se mont ki bal bwat mwen m pa konnen de bagay konsa pwoblèm ki pase bèl atè mwen pa konn si se jalouzi misye ap fè konprann m pa konn si son jalouzi kòm li li konnen fi a pa bwat li pa konn pale ansanm avèl sa sanble genlè son jalouzi lap fè paske mwen menm mwen pa konn Humm chilè nèg ki tap pale yè a la pat parèt yon nèg jalou son nèg ki cool e ki pa gen problèm e ke dam nan kontinye gen relasyon avèk ou wi anfèt non wi relasyon papa manman papa pitit manman papa pitit men chilè banm diw se sa chilè èske se premye fwa nou site èske se premye fwa nou site nou kesyon zam e nan nan nan nan nan kote ou ye a. Bon mwen menm jan tande ou konn moun de ladan mwen menm son nèg son kanbiz mwen ye poul ou wè kap tout se mwen k reskonsab poul kap sot sendomeng ki vle di yo wè efò map fè se vle di yo sim pa nan vil kè kem paka fè sa map fè yo konprann pase mwen janm te dia mwen gen yon otèl vrèman ki pa piti ki vle di sa map fè a ki vle di yo wè ke sim pa nan vil bagay legal mwen paka fèl epoutan mwen menm mwen menm viktim tou anba nèg yo paske wap gade avan zè la m voye 2 machin al pote yon poul ale pòtoprens yo kidnape nèg yo. se peye m peye lajan pou yo lage yo ou konprann ki vle di m viktim anba men moun sa yo ki vle di m pa kwè mwen menm se mwen ki ta al mete zak nan jan de bagay sa yo yo di se konsa l te di l men sa k lè w tande l di la mwen gen yon douz mwen achte sendomeng pou m legalize pou m met nan otèl la gen yon pwoblèm ki pase epi la de m wè chèf ap vin de la mwen retire douz la se tan mwen retire douz la m mete l yon kote yo vòlè douz la pou chache mwen m bay m konn ki moun ki vòlè douz la yo koupe bouda misye yo jwenn douz la. Ba zafè yo eko, yo di bri zafè m son bann zam li ye. Mwen pa gen zam mwen men kote m jwenn zam? Bon mwen menm menm zam legal m pa gen. Kote m ap pale w la menm zam legal m pa gen. M pa gen zam mwen, m pa sèvi a jan de bagay sa yo. Yo di ba la se konsa pou l soti, koz misye konnen mwen m te nan pwoblèm, de sekirite vin lakay mwen. Ki vle di akizasyon sa yo vle pase sou do m men mwen pa konn anyen. M pa konn anyen de sa Bicha di a menm mwen menm. E fi a li menm si l li ta priye Bondye pou l soti pou l ka parèt nan radyo a pou l di wi èske mwen menm se pa lonbrèt mwen te nan otèl. E sa li di mwen m pa konn bagay sa mwen menm. Mwen pa konn jan de bagay sa yo non. Te gen gwo tansyon nan zòn Kafoufèy presizeman Savann Pistach byen bonè jedi 10 novanbre 2022 pandan plizyè èd tan nan moman nèg ame kap chèche pran kontwòl plis tèritwa tap eseye pran an otaj sou komisarya polis Savann Pistach lan. Bilan, yon prezime bandi mouri nan boukantay kout zam ak lapolis ki te rive an ranfò, yon zam sezi, anpil moun kouri kite kay yo al pran refij lòt kote. Yon sitwayen nan katye sa a ki denonse sa k pase an kritike otorite anplas yo. Gang sa yo, m panse yo te Gran Ravin, men m ap di nèg sa yo tou, mesye reflechi, gade tèt nou, gade moun n ap fè kouri yo, moun k ap pran bal yo, gade tèt nou, m pa opte pou m fè menm jan avè nou. Pandansetan, moun nan komin Kabarè ki nan direksyon nò antre Pòtoprens mande otorite anplas yo pou vini annèd anfavè yo apre enstalasyon yon chèf gang nan zòn nan yo di ki